Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye se US sou paj Odit machann enfòmasyon nèg depi yo tande tout andedan nèg yo vibre a jounen jodi a m vin ouvri zye nou sou yon bagay petèt gen moun ki wè men gen moun ki pa wè se ke Gè ki genyen Matisan an apèn sot fete anivèsè li, sa vle di 1 an depi yo pa janm sese, enben jou nèg yo deside fè lapè a, oubyen obsève yon ti silans lan, hum, yo voye lwil sou dife a. Ou bezwen konn kiyès ki voye lwil sou dife a? Ou bezwen konn poukisa mwen di yo voye lwil sou dife a? Ou pa ta bezwen eklèsi sou tout sa k ap pase yo? Rete la, nou gen detay pou ou. Fò m di nou kounya, memwa Ayisyen kounya pa kenbe yon bagay ki dire de segond. Paske jounen jodi a, nou wè nèg yo rayi komisè Muscadin difè ke li fizye yon swadizan bandi. Mezanmi kot bagay sa a prale? Atò pou jan peyi a ye la a, se pa depi nan ze pou n touye poul la? Kounye a nap krache sou tout efò komisè Muscadin fè mezanmi. Map vini avèk batay matisan nèg yo releve a wi. Men, m pa ka kite nap detwi komisè a konsa. An sa vle di, tout nèg komisè ap lage atè ki se move je, nou konn ap aplodi yo avèk yon senp videyo yo pat dwe filme. Ebyen nou soti poun fin ak karyè komisè a. Nou pa konnen gang a kravat yo ka sèvi avèk sa sèlman pou yo jete komisè a, epi sa w tande a pou zòn Nip lan li menm. Hum, sa w rele gang lan al ponn la? An olye nou konvèje fòs nou pou n di bravo komisè Muscadin, nou pran nan pyèj nèg dwazimen yo, nou pran nan pyèj gang a kravat yo. Nou pran nan pyèj gang ekonomik yo ki pa vle lapolis fè travay li. Jounen jodi a, konbyen bandi nou wè yo touye? E, menm Laplèn, nou gen Frantz Elbé k ap gade kòman l ka mete dòmi nan je kèk grenn bandi. Ou pa wè Mateli manke jete l a vrè? E se yon ti fil wi k kenbe l. Nenpòt ti erè Frantz Elbé ta fè. Latè. Paske zye pèp la kale e fò m di nou enfòmasyon an te deja pran lari se sa k fè nèg yo pa t ka jete Frantz Elbe. Antouka komisè jan m te di w yè a erè nou fè se filme nou filme sèn nan. Pa fè sa. Lè n ap egzekite nèg yo pa filme anyen mesye. Ok pa filme. Fè sa n ap fè a. Talè pou moun pa al di nou menm nou nan asosyasyon kriminèl ok. Prefere yo di entèl entèl porte disparu ke se nan asosyasyon kriminèl yo mete w. Ke nèg yo retire w la pou yo ka kraze depatman Nip la. Ok komisè? M espere ke ou tande m. Fò m di nou, Matisan gen plis ke 1 an, bon, li gen 1 an kèlke jou, depi li bloke. Lapolis pa gen kontwòl anba a. Chak jou, s on peripesi moun k ap pase anba yo ap pase. Men fò m di nou, nan dènye moman sa yo, gen yon chèf gang k ap dirije nan Gran Ravin. Misye rele. Ti lapli. Misye te soti on nòt, bon, on voice pito, kote misye di l te pale avèk Izo, ki se 2 chèf gang asosye, ebyen l di y ap obsève yon silans oubyen yon lapè anba lan Matisan pandan yon mwa avèk 15 jou. Ebyen, gen nèg ki wè lapè sa a pap an favè yo, ki se nèg ki konn jete kòb anba a, ebyen yo jete yon kòb nan moman an pou yo levonge. Ou pral tande kòman Dwòl reziste, ebyen ou pral tande kòman misye ki se moun pa Kris la, Koman misi li menm li atake vèbalman mesye gran ravin yo. E ou pral tande tou koman mesye gran ravin yo reponn. Sa vle di ou menm ki te tande lè Ti Lapli te di yap obsève yon mwa avèk 15 jou anba a, ebyen ou menm ki te pare kòw pou pase anba jonfle, map di w pridan tande, paske a nenpòt kèl lè Ebyen yon eskonbrit ap pete anba. Se moman pou n tande nèg yo. Abòne kòmante like pataje mande yon fanmi yon zanmi fè menm bagay avèw se sèl mwayen ou kapab sipòte nou ann al tande kòman nèg yo ap fon gè vèbal yo lèm yo wè s Akuna Matata. Moun tande vwa sa nou konnen se Mistè Dwòl alyas Resisite. Jodi a premye jen, malgre sa mwen se l pa sikile e mesye nou lach anpil, nou lach anpil. Nan veye machin kap pase an atè a pou nou tire sou machin yo, bon, avan yon tire sou machin, se okay li prale. Pil moun pran bal, nenpòt 3 moun mouri, si mwen pa twonpe m, bon lòt moun yo m pa konn nan ki eta sante yo ye, dèyè nou konnen peyi a pa gen lopital. Mwen, nèg ki di met pye atè a, souvan m rive lakay nou, yèswa nou pile ti yon ekip bal pou granmesi, epitou pandanstan m nan fyèf nou. Mahi nan renmn repliye mama fè koze menm si m te jwenn yon timoun 1 an m tap tiyel dam ki te pran ki te pran bal ki te ansent nan timoun nan te pran 2 bal anndan vant li an e bò lakay mwen li te soti mwen bay tout tout nan dechouka la dèyè m di sila pi sa deja m di sila pi sa deja mwen di sila pi sa deja m di sila pi ou met gen tout sa ou wè ou konnen ou gen ou genyen yo Ou pa ka brannen ti bra ankò. Ou pa ka brannen ti bra ankò. Mwen se lise te 29-30. Mwen se mwen pa lan pil tou. Sa ap di anviron 2 minit. Mwen se mwen mwen ban mwen ban mwen ban mwen ti. Goumen a ti bra tande. E pa al kanpe sou nasyonal la vòlè bagay moun, pran bagay moun epi tou pou pou nou ap sesi. M konnen gen anpil moun ki pa sesi pa sesi se lòt bò. Men goumen a ti bra, fon jan, fon jan, fokis sou ti bra. Fokis sou ti bra. Yon dò sa w genyen? Ou cho! Sa w genyen ou cho. Piga lè n ap goumen a ti bwa e kourou kouri. Tande! Piga lè n ap goumen a ti bwa e kourou kouri. Bon nou gen kran konsa mesye n ap bare tout lakay nou. Tout ti koridò lakay nou n ap bouche tout. E abri n ap fè. E dèyè abri n ap goumen. Bon nou move konsa. Debouche koridò ti bwa. Mèt, bon mèt kite yo bouche. Mèt kite yo bouche. M ap goumen a ti bwa dwòl. Mèt poze, m ap goumen a ti bwa. Han, moun nou tande, nou tande. Lè fini a vin gen plenyen. Tande. Goumen a ti bwa. Ok dwòl, n ap goumen a ti bwa. N ap goumen a ti bwa. Pa gen pwoblèm, n ap goumen a ti bwa. Ap bare tout ti kwen lakay li ap goumen dèyè mi ap di w sesi sou lòt bò rive lan fyèf nou lò lè nou rive lan fyèf ou pa wè sa n toujou fè lò wè n rive lan fyèf nou sa n toujou fè ou konprann jan wè w te rive lan fyèf nou pa jwenn anyen an tou e konsa tou n te rive lan fyèf ou toujou. Sèl nou kap aprann vòlè matisan ki enterè nou te gen pou nou te tiye sou nap fè politik m wè sak fè nou fistre a wi m gentan wè sak fè nou fistre a fò n pale menm m konnen nou m konnen nou fò nan politik la mesye m wè sak fè nou fistre a tant syèk chat ap voye bal sou machin tap bon bagay pat janm gen pale non kounya la anprann nèg anprann bougoy lave nèg ap kout bal nan titoun. Dwòl nap goumen a ti bwa. Nap goumen a ti bwa. Pa gen pwoblèm nap goumen a ti bwa. Ap bare tout ti kwen lakay li ap goumen dèyè mi ap di w sesi selo bò rive lan fyèf nou. Lè nou rive lan fyèf ou pa wè sa nou toujou fè? Lè nou rive lan fyèf nou sa nou toujou fè? Men sa nou genyen wi si yo ba nou ti kòb bato ap ba nou ti kòb lan pran nou pou nou distrè nou bon bagay nou la nou cho nou cho nou cho sèl nou ka wap wè nou pa vle matisan ki enterè nou te gen pou nou te tiye sou nou ap fè politik m wè sak fè nou fistre a wi m gentan wè sak fè nou fistre a fò nou pale menm m konnen nou m konnen nou fò nan politik la mesye m wè sak fè nou fistre a tann syèk chat ap voye bal sou machin ta bon bagay pat janm genyen pale non. Kounya la anprann nèg anprann bgy la avè nèg ak kout bal nan titoun sak pran bal nap kouri lopital avè nap fè video nap fè video yo voye ale poun di anprann moun pran bal nan matisan nou konn sa nap fè a nou fò nan politik mesye humm pou papa nou an ka ba nou plis fòs yon lè papa papa ap ban papa ap bay do papa pa la pou toutan tande papa pa la pou toutan. Li pa la pou toutan. Men ba yo, dòl pa gen pwoblèm non. Se nou menm ki pa pou, e anpwen se nou, e nou menm ki pa pou, ki pou, ki pou pa egziste, pou ka goun lapè. Kòm ou bezwen nou goumen ak ti bwa, mèt tann nou, tande. Mèt tann nou, nap vini. Nou konn ti lè tilapli ap vini a, konn ki lè l ap vini, konn tilapli a kiyès li ye deja, anpwen, konn sa tilapli a peze. Konnen tilapli a li menm, konn kiyès li ye. Maam nan voye moute. Epa m maam nan bat kò m machan, m twò prese. Mèt veye m anwo, veye m anba. M gen pou m rive sou nou mesye. An gwo bout tonton gason. Nou konn sa l ye deja. Tilapli di l, kaporal la di l. Ou mande pou nou rive nan ti bwa. Syol nap goumen a ti bwa. Nap goumen a ti bwa. Pa gen pwoblèm nap goumen a ti bwa. Ap bare tout ti kwen lakay li ap goumen dèyè mi ap di w sesi selo bon rive lan fyèf nou. Lè nou rive lan fyèf nou pa wè sa nou toujou fè? Men sa nou gen men si yo ba nou ti kòb bato ap ba nou ti kòb lan pou nou distrè nou bon bagay nou la nou cho nou cho nou cho sèl nou ka konprann vòlè matisa ki enterè nou te gen moun te tiye sou nou ap fè politik m wè sak fè nou fistre a wi m gentan wè sak fè nou fistre a fò n pale men m konnen nou konnen nou fò nan politik la mesye m wè sak fè nou fistre a. Tann syèk chat ap voye bal sou machin tap bon bagay pat janm gen pale non kounya la anprann nèg anprann bougoy lave nèg la koud bal nan titoun sak pran bal nap kouri lopital avè nap fè video nap fè video yo voye ale poun di anprann moun pran bal nan matisan konn sa nap fè a nou fò nan politik mesye pou papa nou an ka ba nou plis fòs. On lè papa ap ban, papa ap bay tou. Papa pa la pou toutan, tande. Papa pa la pou toutan. Li pa la pou toutan. Men ba yo, dòl pa gen pwoblèm non. Se nou menm ki pa pou, e anpwen, se nou menm ki pa pou, ki pou pa egziste, pou ka kon lapè. Kon ou bezè nou goumen ati, wè ou mèt tan nou, tande. Met tan nou. Nap vini. Lè konn di lè ti lapli ap vini, konn ki lè lap vini, konn ti lapli a kiyès li ye deja, konn konn sa ti lapli a vle se. Konn lè ti lapli a li menm, konn kiyès li ye. Ma'm nan voye moute. Epa ma'm nan bat kòm, ma'm cham twò.